Nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa nan nouvèl videyo sa mèdam zè mèsyè pou nou kontinye enfòmew ebyen nap diw ke Ariel Henry misye la a joul te gentan konte Ariel Henry la a sèkèy misye te gentan prepare Ariel Henry ebyen lajan an te gentan bay pou nèg yo manje misye ebyen nap diw se bon pye Ariel Henry ki sovel ak sal pa wè yo paske anpil anpil anpil seza depanse atè a la a pou nèg yo te retire lavi Ariel Henry Ebyen nou konnen ki li menm patisipe nan asasina prezidan Jovenel Moise e jiska kounye a Ariel Henry pa deside parèt devan jij pou lal di kisal konnen ak sal pa konnen nan gwo akizasyon sa ke yo peze sou aktyèl premye minis peyi Dayiti an Ariel Henry ebyen medam e mesye nouvèl la cho nouvèl la fèk tonbe la e nou pral envite ou an gen plis detay sou gwo ebyen mannigans sa ak tap fèt la pou nèg yo te manje Ariel Henry. Eske militè ameriken ou byen mele ak kanadyen yo ap antre nan peyi dayiti e gen anpil moun ki manifeste mekontantman yo gen sila yo tou ki aksepte e konsa gen moun ki di yo pa dakò paske ebyen si militè ameriken antre la e kòmsi lapolis nou gen la tout kò serye nou genyen nan pnh la la Se kòm si nèg sa yo pa itil anyen, menm si nou konnen gen anpil polisye ki yo menm nan gang, gen anpil polisye ki pa dwat, men se konsa tou gen kèk grenn polisye ki respekte tèt yo, ki respekte inifòm ke yo gen sou yo a. Enben se youn nan rezon ki fè gen anpil polisye ki prefere soufri olye ke yo antre nan move dosye, olye ke yo antre nan zak sal. Enben medam e mesye nou pral envite ou gen plis detay avèk GPPC. Ebyen ki pral di nou kòman ebyen asasina sa li menm te monte e kòman tou Ariel Henry arive sove po l nan dosye sa. Tout detay n ap tou. Paske fòn bay nèg yo pouvwa yo ekip nèg ki bloke lari a. E o dela de lapèl ke Scoop avè lanse, lentènasyonal ap mande apèl e lanse apèl pou koulwa imanitè etc etc etc. Anhh. Yo pa respekte l, pa gen gaz, kankou Campana avèk Manouchou ap di, pa gen manje, lopital pap fonksyone, moun k ap fè dyaliz ap mouri, fanm ansent, timoun, tout sa yo ap pase nan peyi a. Men, mizè pèp la, pèp la te toujou mizerab, sèt yn repons ke m ap bay sèten moun an filigràn, pèp la te toujou mizerab men jodi a, li pa jwenn mwayen pou l evolye menm paske gen moun kanmenm ki konn ede sa k pa kapab yo. Kounya nou youn pa ka ede lòt. Fas a sitiyasyon sa, gon rimè ki sikile. Bon pa rimè, yon enfòmasyon ki te sikile avan. Ou wè yo pa janm di l? Eskout nou. Mete scoop la non. Wi, eskout nou. Avan. Manno, ou konprann, avan rimè a sikile sou depa Ariel, te gen yon enfòmasyon ke samdi dènye ke yo pral asasinen Ariel. Scoop! Mete pou mwen. Yo pral asasinen misye. Lè yo vin konn enfòmasyon sa a. Pwiske se ansyen depite, ansyen senatè konnen, gen nèg yo k pa alye misye, yo bay enfòmasyon. Entènasyonal la gentan okouran. Pi Ariel pa t janm te pou mande fòs vini. Swit ak ansanm de sitiyasyon sa yo, paske si yon nèg vle yo mèt al verifye. Well Namou nèg al verifye nenpòt moun ki pye a Ariel mande l si nouvèl sa pat sikile otou de misye nan anviwònman n etc. Yo gen pou te asasine misye samdi ki te pase la men nan. Reyinyon fèt, tout bagay, epi yo deside, konsèy gouvènman, minis, eseside, yo bay misye otorizasyon pou l mande yon fòs. Atansyon! Suiv byen sa m ap di a. Yon fòs dapui a lapolis nasyonal. M pwofite pou m salye yon nèg nan polis la ke m p ap site non, oke, ki te wè avè m yè. ki ensiste sou bagay sa. Yo pa janm mande pou genyen twoup etranjè ki vini an Ayiti pou debake. Twoup etranjè sa yo, pou yo debake, pou yo pran palè, pou yo pran primati, pou yo kraze lopozisyon, pou yo fè bagay. Se pa sa yo mande. Yo mande yon fòs robust entènasyonal. Pou yo 1 al pran gaz, 2 mate gang, twazyèmman kreye yon klima de pè, kesyon sekirite nan peyi a, etsetera, pou wè si kapab jwenn yon antant, konsèy elektoral ap monte, etsetera, pou genyen lavi reprann an Ayiti. Paske lè gen debakman pa gen pouvwa depi gen debakman yo k vin prann lè blan debake tout militè kouri nèg kite palè nasyonal yo debake yo yo fè yo met sitiyasyon a zero. Epi kounya la yo di yap tounen ak Titid yo okipe tout bagay nèt se pa le ka yo pap vin la pou yo atake pati politik yo pap vin la pou yo di pa gen manifestasyon pou ou kont Ariel. Donk, sa k gen la se yon fòs etranje k ap vini pou fasilite n, daprè sa yo di, atansyon, pou gaz eksetera eksetera eksetera. Donk, nou menm nou pa ka di nou pou oubyen n kont. Si ou menm, se pèp la k pou pale paske tout sa yo di a se sou non pèp la y ap fè l. M pa nan m pa nan demagoji mwen m pa nan demagoji paske an nou di nou lè fòs sa vini e si l ta vini paske atansyon m poko konn si l ap vini non men si l pa vini anpil moun pral mouri fò m anonse nou sa si l pa vini. Donk, sa k pral genyen? Gang yo ap vin pi fò, pral gen represyon de polis la, moun pral mouri nan tout lari genyen. Donk, yo pral fòse kanmenm pou gen yon bagay paske yo p ap kite tout moun mouri nan peyi a. Donk, de tout fason, gen yon sitiyasyon a jere. Je vu les notes de presse, je vu les condamnations. lè plent etsetera etsetera etsetera ou menm pèp la kap tandem nan kisa ou panse kap bon pou ou pa bliye non map di sa yo mande a m pap di sa yap di w la eske ou panse ou fòs dapui yon fòs pou apiye pnh la ap bon oubyen fòs sa pap bon. Piske la polis nasyonal pa kapab. Yo di yo pa kapab. Pwisans de feu nèg yo genyen yo pa kapab. Yo la nan vilaj, e pa vilaj de dye non, vilaj ki bò minotri a, yo la wi atè a la wi paske bato anpann yo pa ka ale, la polis pa menm ka antre vin pran yo. Donk, fò n gade lojistik nèg yo 1 e kantite moun ki avè yo. Yn santèn dòm, 200 nèg deja nan zòn sa a. Sa vle di nèg yo gen anpil moun kot lapolis ap kapab. Sa w vle? Ki sa w vle? Donk, sa vle di depi blan vini, epi gen stabilite, y ap di eleksyon, ou pa pral nan eleksyon a blan, paske w di blan pa vini. Ou pa pral nan eleksyon avè l. Donk, fò nou konnen ki sa nou ap vle jodi a. Eske n ap di tè papa Desalin nan se pou nou? Nou pa bezwen blan, nou gen kapasite pou n al regle pwoblèm gang yo pou kont nou? Si se wi, ann ale. Si n ap di tè papa Desalin nan pou nou, n ap lanse yon apèl a mesye yo pou n di mesye tande, ba nou chans. Nou amnistye tout nèg, ba nou chans pou n fè elek, ou tande sa m di, nou amnistye tout nèg, ba nou chans pou n fè eleksyon, kite gaz bare rapidman, monte yon estrikti rapid pou imani, pou n gen yon koulwa imanitè, an n fè yon bagay alayisyen. Nou ladann, mwen dakò. menm pa ka nan yon sitiyasyon san solisyon. W ap tande Radyo Teleskop, Val, nou salye w Val, Kanpàn, salye w Val kote w ye a, Manno, e fò n di dèyè a sou rezo a genyen Lonbard, c'est toujours même monde là, et gagner tout Darius, qui là, on attend Marco, on ne sait pas si Marco a la possibilité de venir euh, pour participer à l'émission ça. On attend euh, notre ami, notre collaborateur, notre statisticien Marco, n'espère que Marco a là pour nous capables de aider nous dans la démarche là. Ensuite, euh, nous-mêmes, l'IO pas ouvert, nous avons appelé le numéro 38 47, 38 45, Se nou k konn fè sondaj isit e n ap raple moun yo, lib opinyon n ap fè, men sondaj ki pral fèt nan peyi a e nou k ap fè l. E pa radyo ouvè liy sèlman non, sondaj syantifik. Nou p ap kite nèg vin fè lajan, manipile chif an favè kandida epi mete nou nan deblozay. N ap fè sondaj syantifik avèk de moun. rekoni avèk de moun ki genyen kredibilite nan kesyon sa, e pa de moun k ap vann nanm yo pou yo mete yon moun devan ebyen yon lòt dèyè. Scoop ap travay pou sa e nou deja chache finansman pou n fè pi bon sondaj ki genyen paske lèjan yo kwè nan nou e sondaj nou an moun ki fè l yo ap vin defann yo. N'est qui devant, c'est le cap devant. Ça veut dire le président. Dans ce sondage-là, bon, on, avait dit, on, on analyse fait d'une situation qui a changé. Vous écoutez la radio de l'événement. Bonsoir à tous, 37 15 42 42. OK